Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avèk ou nou wè tout kòmantè yo kòmantè ki like kòmantè tou ki voye nou jete Men se pa grav paske nou la pou tout moun e je sè ke vou m'aimé anpil nan nou ki pa renmenm petèt ka pral renmenm pi devan paske ya un artiste ki a reyalize un son dizan aime moi demain vous m'aimez pas aujourd'hui mais peut-être vous m'aimerez demain allez c'est parti pour votre émission Nap fè yon swit avèk dosye lanmò san jou a. Humm antouka m ta kapab di lanmò san jou defraye kwonik lan nèt sè jousi paske se li menm ki ap fè la une de l'actualité. Eske nou te okouran de yon foto ki ap pwopaje sou entènèt la ki devni viral menm sur les réseaux sociaux, foto ki fè kwè ke Gaspiyay, Gaspiyay youn nan chèf nan baz 400 mawozo ebyen misye pran bal Li al mouri nan yon zòn. Foto sa a te vin jwenn mwen, e m te mete yon gwo pwen entèwogasyon sou li. E pa bliye nan emisyon sa a m gen yon bon zanmi m ap salye e, Maseyan, Mega, big up à toi mon frère, epi bon travay donk e sa k ap rele pwofesyonalism lan jounen jodi a w ap fini pa konprann li tou e tu es de même cote que moi et tu comprends bref alors fò n di ke lanmò sonjou pale hier pou di ke li pa pran bal men nan Deklarasyon lanmò san jou a, mwen menm, m te emèt kèk ti dout pou di, kòman lanmò san jou pale konsa a? Èske se pa finalman yon nèg ki ta pran bal vre? Anpil moun te gen dout la tou, men atansyon, lanmò san jou, ebyen, aparu se maten atravè yon videyo. Videyo sa a ki disponib sou paj zanmi nou Frèch, ebyen, nou fè w pa de videyo sila, epi aprè n ap vini avèk kèlke petit Réflexion pour. Ok mesye. Ou tande yap di lamò gaspillage pran bal gaspillage pran bal gaspillage pat menm nan lari a menm mesye gaspillage ta pran bal gaspillage ta mouri. Menm si lamò sòjou te pran bal depi l pa bèbè kòman sa t ap ye? T ap kraze lari a plat. Kraze lari a plat. Boule leta. Boule leta pak an pak. Ze yo mal konprann yo. Peyi a t ap sans inik. Lè m di w peyi a t ap sans inik, m pa t ap di lemond t ap sans inik non. Men m konnen depi nan plenn nan rive ka Pòtoprens t ap sans inik. E nou t ap bloke tout kote pase nou gen aksè pou sa nou menm. Alèz. Epi lè yo vin rele m. Metye a fot man fèt la nèg yo di lè fòk bay ki grav yo ka bay mesye ok si gasiyay ta mouri avan yè m pran yon polisye m pran polisye a pandan m pran polisye a lè m mande kisal ye m pozel de kesyon Li dim li son espektè. Enspektè William. Depi lè w nan lapolis, konbe bandi w tiye, konbe abi w fè? Yo te raponn mwen sa nan akademi. Mwen sonje m te nan akademi m te fè dezòd. Yo pini tout nou 30 lan nèt. Si yo ap chèche m yo pa wè m anndan akademi an. Fè restrenn la al chache m nan tout rejis. Si yo pa jwenn mwen, tout tèt la ap pini. Etan done m fè pati de enstitisyon an, yo sanse pote ti klap. Men mwen menm pèsonèlman, an pèsòn, m arete moun. Se djòb mwen, m arete moun. Nan enstiti, nan inite m ye a, se pa inite a non. Se yon inite l ye kanmenm, polis administratif li ye, l dwe ekè m. Pandan w konnen teritwa sa a e pou nou l ye, nou woule jan nou vle, nou ponpe jan nou vle. Mwen konnen ou te konn di sa. Men jan polisye yo menm. Ou kwè li pa chaje li, li pa nan gwo kanè, men li nan valiz li. Ok. Ou wè mwen menm? Paske m konnen m pa nan anyen non ki fè m kite m pantalon an. Ok. Moun a la polis tande tèt la. Moun a janm m sot di nou tande a moun a la polis. Bon antouka lanmò san jou pale nou tande sal di sou kesyon gaspiyay la jounen jodia la m wè ke se yon lòt vokal de lanmò san jou se yon nèg ki kouraje yon nèg stoyik ki ap pale e m pa wè yon kote la non ki ta make ki di lanmò san jou pran bal men ekoute humm. Si w pa pran jodi wap pran demen. Ou pa pran demen wap pran aprè demen paske m gen presyon ke ebyen lè yon nèg ou se bandi fok rive yon lè pou di ekoute m bay twòp pwoblèm a la repiblik fò m fon poze m tou. Men bon mwen m te di nou ke semèn nan li pa gen dwa pase pou ke lanmò san jou pa pale e nou wè sak pase vre. Lanmò san jou fè yon voice. Voice la anpil moun te gen dout sou li paske nan vwa a vwa a te yon ti jan febli lanmò san jou parèt twò frèl. Epi kisa k pase ankò? Lanmò Sonjou fè yon videyo, yon ti kout videyo kote ke li ap pale. Men sa ki parèt pi tris nan videyo sila se ke Lanmò Sonjou sanse mete men sou yon polisye. Epi li ap poze polisye sa kesyon, daprè sa mwen menm mwen tande. Eske nou te sonje istwa Rips lan kote ke li te mete men sou yon polisye? M ta kapab di sa eske se yon sòt de jimnastik, yon sòt de parad lanmò san jou ap fè, yon jwèt pou kapab fè moun pliye apparemment pour dire que écoutez quand vous me menacez eh bien vous avez quelques de vos hommes entre mes mains. Fòk nou pa kontinye peze sou akseleratè la. Bon brèf, antouka Lanmò San Jou li menm li pale, li fè chantaj tou yon mannyè pou kapab fòse lapolis fon kanpe men ekoute kout bal ki te genyen yo ba yo pat fasil lanmò son jou ekoute sa ka rive ke gaspiyay pa mouri sa ka rive ke ou menm ou pa pran bal men ekoute gen sòlda k pran ti bagay wi fò ta di sa wi gen sòlda ki pran ti bagay. Lè m te wè foto gaspiyay la mwen menm m te di m gen gwo dout, o pwen ke gen 2 nèg ki rele m, zanmi nou Maseyan ki di ben ekoute jodi a Scoop la pa pou ou non, mwen te di l tou senpleman ke m pa janm prese nan Scoop, mwen toujou kite moun pran devan paske. Mwen pa renmen pou m fè yon bagay epi demen si Dye ve pou moun ap di a yo ou te bay manti wi menn fò ta vin di se pa vre non sa w te di a donk nou konprann donk le fèt ke otorite di yon bagay mwen menm m pa pral kouri prann pou vre se sak fè nou wè jounen jodi a gen yon seri de moun si yo arete yo m ap afiche foto yo men gon seri de moun depi w wè lapolis arete yo lapolis mete sou sit li men moun li arete Pou tèl zak pou tèl zak, pa lapèn nou pral wè foto moun sa e menm lè m ta mete l m ap flou l pou yo pa wè vizaj li paske moun nan lè yo arete l se prezime l ye moun ou pa konnen depi yo arete l se yon prezime l ye si yo kenbe moun nan an flagran deli pa egzanp ou kenbe yon nèg k ap rache yon nèg la ou arete l sèt yon kriminèl ou dwe poste foto l men Hum! Yo parèt nan yon zòn tankou dènyeman la yo antre la tranble, yo arete yon pakèt inosan. Epi gen yon pakèt nèg sou rezo a ki di ke nèg sa yo se yo fè pati baz 400 mawozo. Sa ka rive, te ka gen 2 nèg ki fè pati baz la men ekoute, gen anpil lòt se inosan yo te ye. Se sa k fè mwen pa t met foto yo e ke jounen jodi a la a m kwè gen nan yo ki relache. Donk imajine w lè yo arete yon moun, foto l fè buzz sou rezo sosyo e ke moun sa li menm li inosan epi aprè. Kisa nou pral di ak paran l paske foto l te gentan piblik? Tout dignite l pèdi la. Bon brèf, m pral kite nou avèk yon ti video. Men ekoute fòk nou menm tou nou kòmante na di sa n panse de kesyon lanmò san jou a. Sètòm la ben se pa yon Robin des Bois men li bay fil a retòde kanmenm avèk otorite yo nan lapolis. Brèf, èske nou sonje yon. Fè ki pase o nivo de Lyankou, yon ti pitit ki mouri epi yo fin antere li, pandan nan simityè a gen yon gwoup misyonè ki vini, ebyen gwoup misyonè sa di yo vin leve timoun nan. Hum tèt chaje! Moun yo fè yon priyè, yo fè kav la sekwe vre. Tout moun kontan. Sa w tande a la yo pran timoun. Ebyen tout moun di timoun leve. Jounen jodi a la, paran pitit pale. Paran di, e gen 3 a 4 jou, Timoun ap santi nan men moun yo? Pa gen ankenn timoun ki te leve vre. Ki sa lajistis pral di nan yon kesyon konsa? Paske m panse ke aparaman fòk ta gen yon lwa ki di men ki sa ki pou fèt lè yon bagay konsa rive. Tèt chaje mesye. Mirak la mwen m te gentan pale nan mirak sa a wi pou m di e èske Ayiti pral sove paske yon timoun mouri. M te menm pale de Lazare, yon lòt Lazare. Men elas e nou pran nan misyonè bò katedral Sa dur anpil. Ann kite paran an kap pale nan miko konfrè nou yo pasyans. Press. Te di al lopital avèl bagay sa yo fyèv pa janm tonbe yo bal medikaman fyèv toujou la gen anpil pakou ki fèt fyèv pa monte li pa desann rezilta m vin pran ke yo rele m yo dim pitit mwen an mouri manman dil li mouri Li mouri nan madi, m antre isi nan mèkredi. Lè m vini nan mèkredi, m vini byen nan mèkredi byen ta. Men depi jou l mouri an, m rele m di pou yo mete l nan mòg. Pitit la fè 3 jou nan mòg. Pitit fè 3 jou nan mòg, mwen antere l nan vandredi maten. Depi nan 6 zè, pitit deja antere. Epi, pandan m chita lakay mwen. Nan midi pral inè, midi inè yo. Ok. Epi m tande 3 misyonè ki sòti di kote de Gonayiv ki vini nan simetyè la, m tande yo fè kav ap tranble, tranble, m tande yo fè kav tranble jis yo arive ouvri kav la, yo mete pitit lan deyò ke Bondye voye yo pou yo vin resisite pitit lan paske pitit lan pa mouri. Men apre, dapre tout aksyon sa yo ke mwen menm, yo, li pa fèt an prezans mwen. Li pa fèt an prezans mwen paske mwen te yon kote jis anlè a la. Se pandan m anlè a m tande tout aksyon sa yo ap fèt. Men te gen anpil moun ki t ap asiste bagay la. Men mwen menm nan lè m rive, nan lè m rive mwen jwenn ke pitit mwen gentan anndan legliz, ke misyonè yo mete l, di y ap fè l resisite. Pandan yo di yo mete l anndan legliz nap fè resisite a, yon jou ke yo pa janm banm otorizasyon pou m antre sou pitit lan pou m ta wè kòman l ye. Yo pa janm banm otorizasyon sa. Se yon sèl gran sè m ki anndan avèk moun yo men gran sè m nan se yon manb de legliz li ye, se li menm li chwazi stab anndan ke avèk misyonè yo pou l ap swiv sa kap fèt lan. Ou pa konprann. Men mwen menm yo pa janm banm yon otorizasyon jis pou m ta antre pou m ta wè pitit lan kòman n ye. Men ou pat janm poze w kesyon pou ki rezon an tanke manman e fè w pat janm prezan tout sa w tap fè yo? Yo pa janm banm chans sa a menm ditou. Men ok, èske pandan yo te vini nan simityè la pa gen okenn manm de la fami ki te akonpanye yo pou t al montre yo kav la? Non, te gen, te gen anpil asistan, ni sou bò papa l ni sou bò pa m, yo te gentan rive nan simityè lan. Yo te gentan, yo te nan simetyè lan, yo te viv aksyon ki tap fèt lan, pandan moun yo tap pete kav lan. Yal jis lakay yo, yal rele yo di Bondye voye yo ke pou yo ale nan simetyè lan ke pitit lan pa mouri, yo pral resisite pitit lan. Men, men, pandan sa nou pat janm fè okenn reyaksyon, nou pat janm di yo anyen. Pat gen pyès reyaksyon, nou pat janm di yo anyen paske se Bondye yo di t voye yo, Bondye t voye yo. Piske se Bondye nou, nou kite yo. Nou la nap swiv sa kap fèt lan. Ok. Kounya lan la pitit mwen gen 3 jou depil nan men yo. Pitit la nan men yo depi vandredi. Ke yo pa pa janm gon reyaksyon ki fèt. Tout rimè nou tande kap kouri di pitit te sesi, li te manje, li te sela, non. Sa pa fèt. Eske li te leve vre? Non. Men ou konnen nan sans moun yo fè bagay la se kòmsi son kou may ti zèle. Lè yo rive nan simetyè lan. Priyè yo resite a pèmèt ke kav la souke, e pèmèt ke ti pitit lan souke nan sèkèy la tou, paske gen anpil moun ki tap viv aksyon, mwen menm m pat wè l men moun ki viv li di yo te wè sèkèy la souke, kav lan souke. Ou pa konprann? Men depi ke li sòti nan simetyè lan, li te fin souke kò l nan simetyè lan, yo mete l anndan legliz la pa gen pyès reyaksyon ki fèt. Antanke manman Staël, kijan w konprann sa k rive a? Mwen menm m twouve sa ineksplikab, m twouve sa ineksplikab. Paske pitit lan fè 3 jou nan men yo, se sou 3 jou pitit lan resi gaye nan men yo la. Lè w di gaye a kòman? Sant li voye, li gaye yo pa ka sipòte l ankò, se yè. Yè swa sa rive? Wi, yè swa li gaye nan men yo pa ka sipòte l ankò. Yo oblije nal kote jij lan, jij lan akonpanye nou a la polis ke nou vin la, rele mòg pou nou ta mete l lan mòg pou pase sware an, mòg pa resevwa l paske l gentan gaye nan men yo. E, tandiske, malgre tout bagay sa yo, lè moun yo vin la, la polis vini, yo fè la polis konnen ke yo gen tout chans pou yo fè pitit lan resisite nan nwit lan. Pandansetan timoun nan gentan santi li gentan gaye nan men yo e yo di l yo gen chans pou yo fè l resisite pandan nwit lan. Men èske se nou ki te fè yo arete yo oubyen? Mwen menm mwen pa t ap fè, daprè jan m wè bagay la pase a, se pa arestasyon m t ap fè. Paske mwen antere pitit mwen, pitit mwen mouri m antere pitit mwen. Se pa arestasyon m t ap fè. Mwen te jis gen majistra nan zòn nan Gobann se de bagay ou ta vle fè fòk ou mete majistra okouran. Mwen te chwazi al chwazi al dèyè majistra pou majistra te vin fè konsta kòman pitit lan ye anndan paske yo di y ap fè l resisite e timoun nan gate nan men yo. Lè majistra vi lè m al kot majistra a majistra a fè konnen ke fòk mwen pran lapolis avè m akonpanye majistra a pou vin fè konsta lan. Se sa fè se konsa sa pase. Ok, nou rive bò kote jij Jean Moïse Toussaint, Jean Toussaint Moïse, pardon, e li fè n kwè e 3 misyonè sa yo se 3 manb e 3 fanmi, se 2 sè avèk yon frè. Wi, se sa yo di m, se sa m aprann. Sa w konprann de sa? M pa konn anyen de yo, m pa rekonèt moun yo. M pa rekonet yo, m pa konn anyen. Men kounya la yo nan men lajistis kounya la eske ou konte pouswiv moun sa yo pou ka bay plis detay sak pase a. Wi m ta renmen konnen pou yo banm enfòmasyon de sat vin fèt lan la paske m paka konprann sa kap fèt la. M pa konprann pitit mwen antere lal de antere di yap resisite l mwen se resisite a m tap tann. Wi son premye son mirak m wè sa te se sa te ye e e pa gon moun anpil moun atann chita ap tann sa kap fèt lan paske son mirak. Ok ban m di w piske sa pase mal nou vin aji kwa e si sa te rive li te resisite sa n tap fè nan ka sa. Ebyen se sa m di w li te resisite son glwa l tap ye paske m te renmen pitit mwen an m pa ta vle pèdi l se sa fè lè moun yo vin fè l lan mwen te oblije malgre l te fèt an absans mwen. M te oblije enpoze m map tann sa kap vini an paske se Bondye t voye yo pa gen anyen Bondye pa ka fè pa gen anyen ki enposib pou Bondye si ke yo met non Bondye devan mwen oblije chita map tann rezistans pitit mwen an. Ok ou vle ou t vle di n talè a e te gen yon matant ti m nan ki te prezan anndan legliz lan ansanm avèk misyonè yo men kisa matant sa t di ou menm e tout sa k tap fèt anndan legliz avèk ti moun nan. Bon eske m ka rele matant lan vin pale paske mwen menm m pa ka bay enfòmasyon sa yo paske m pa tann. Anben pa gen pwoblèm n ap pale ak matant lan toutalè e konbyen timoun ke w genyen? Li menm sèlman m te genyen. Avèk papa a? Premye ti pitit mwen. Ak kiyès ou te kite l timoun sa? Avèk sè m. Avèk sè w. Grande sè w oubyen ti sè w? Grande sè m. Ok. Rapid non konplè ou. Non konplè m se Merius Erline Bagendine. Merius Erline. Kounye a la kisa w ap mande menm e pou pitit ou an e n a di ki antre de fwa, kisa w ap mande menm? Monchè bagay sa a anfen. Kòm papa l pa la papa l gen pou l vini. Gen desizyon m pa ka pran fòk papa l la tou paske pitit lan e pa pou mwen sèlman l ye ou pa konprann se pa pitit se pa pitit pa m sèlman l ye papa l nan wout la l gen pou l vini lè papa l vini m a konnen ki sa l nan deside fè paske mwen m twouve sa enposib papa l rele Wesner Mezidor. Wesner Mezidor ebyen E koze pèp la FS news ap di w mèsi paske w te dakò reponn kesyon nou Madam Erline. Dakò. Mèsi. Mèsi tou. Maitre Jean Toussaint Moïse, ou se jij nou ka di ki sou dosye ti pitit 3 lane mèt Flore Staël Mésidor. Méris. Flore Staël Mésidor. Ok. Manman Siye Mésidor. Manman Méris. Ok. Esplike nou kisa dosye a ye menm? On timoun ki kouche men kav la te gentan kase. Moun yo te gentan kase kav la. Se kòmsi on vyolasyon de tonbo oubyen de sepilti. Paske on kote timoun nan te gentan antere depi nan vandredi maten. Epi nan aprè midi vè inè moun ale detere l sou pretèks ke se pwofèt ke yo ye timoun nan pa poko mouri. Donk se konsa bagay la ye. Men ou menm, ki sa w te wè lè w te rive sou plas? Lè n rive sou plas, timoun nan nou jwenn kadav lan te deyò e kav la te gentan kase. Se yon vyolasyon de sipilti oubyen de tonbo paske w pa gen dwa, selon lalwa, selon le kòd penal, an son atik 305 ou 306, Se se vyolasyon de sepilti, de tonbo ke moun yo ta fè, ke yo pa gen dwa. Men, misyonè sa yo ta rive menm pran timoun sa, yo te libatize ansanm avè, al nan legliz ansanm, al priye pou li. Nou aprann menm jodi a ke timoun sa yo arive depoze l nan men yo, e yo arete yo. Nan ki pwen sa ye la kounye a la? Non, donk antretan, mwen menm, m se zanmi lalwa. e konsyans mwen fèt yo manman an retounen kote m ankò li di m yo ti pitit la nan yon legliz ke yo di l gentan antre an putrefaction kounye l ap bay sant donk m di reki lapolis yo vin chèche m lakay mwen lè m ale efektivman Ki non legliz sa a? legliz sa a rele Église Évangélique de la Sainteté Unis ya Dakò dakò ok ya donk lè n ale nou jwenn moun yo kouvri kò a. Kò san vi de timoun nan, y ap priye e yo rete kwè ke timoun nan gen pou l resisite. Gen youn ki te menm avanse di, N ap resi wè mirak Laza. Donk, je ri de tout mè dan, paske m pa ka konprann sa. Donk, se konsa bagay la ye. Lè m wè gen anpil moun ki kòmanse bagay, nou te òdone moun yo, twa misyonè yo. Twa misyonè yo se yon sèten Chiab Lwi, Joel Louis epi gen Anchiz Louis se 2 sè avèk yon frè ya e selon se kil nou konfi il revyèn de la vil de Gonayiv ok ok donk antre tan pou evite twòp bagay pase gen foul la te kòmanse ap agrandi m te di ke moun yo akonpaye lapolis Ale nan komisarya, se nan kontèks sa ke mwen nan komisarya, e m te enfòme m rapidman avèk komisè di gouvèneman, komisè e, paske le juge de paix est hiérarchisé par l'autorité du commissaire du gouvernement, m rele komisè Moïse, m ba l on enfòmasyon.